TV lakay haiti.com ki kontan rejwenn ou pou jodi jedi 13 oktòb 2022 a e nan pwofite remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kote ou ye nan mond sa kèlkeswa kote Ebyen ou ye ki pral gade video sa ebyen nap diw ayiti bagay yo dejenere ayiti bagay la grav lapolis pran kou bandi pran kou ebyen medam se mesye nou pral envitew gen detay sou gwo gwo gwo ensidan sa ki rive la kote nèg nan ti bwa presizeman chèf gang krisla li menm ta pote ale ebyen divès materyèl leta Jodi a genyen pòt pawòl pnh la, Garry Derosier ki li menm tap bay plis detay ak eksplikasyon kòman atak fewòs sa a arive viktim ebyen baz udmo a ki yo menm pou konnye a la anpil nèg men nan tèt paske gen materyèl ki yo menm pèdi doke pou nou site yon cha avèk yon gwo zam fann fwa nèg yo pote ale ti bwa nèg yo frape krisla li menm ki bay lapolis ankò yon fwa yon lòt souflèt ke nou pral envite ou tande detay. Genyen Dor Sena tou ki li menm pale sou dosye demantle bandi, dosye retire zam nan men bandi nan peyi sa a e selon sa peyi Lèzetazini yo menm ta fè konnen gen plizyè òm politik ak nèg boujwa nan peyi sa a ki yo menm deja pral gen viza koupe e gen gwo sanksyon ki pral pran kont nèg sa yo paske Se yo menm kap alimante bandi nan peyi a, se yo menm kap bay bandi zam e se yo menm ki koz gen kidnapin ak ensekirite konsa nan peyi a e nèg ak zam yo ki yo menm chita antre yo e nèg yo pwopoze anpil bagay bay leta si sèlman yo aksepte ebyen yo ta ka depoze zam eske nèg sa yo ki deja fin fè tout krim nan yon peyi konsa ebyen nèg yo ta ka gen chans yo nan sosyete a ankò anpil moun di li pa posib ebyen nou pral fèw tande Pòt pawòl pnh la Garry Derosier avèk Dorcéna manb cnddh ki li menm pral ban nou detay sou ebyen desizyon ki bandi yo menm yo chita pran antre yo pou leta deside nap tounen. Bon, e nou touche pa ensidan malereu sa ki pwodui hier soir dans la nuit du 12 au 13 octobre suite a atak ke gwoup fè sou yon atak sipriz sou komisarya Leklè lan ki ladan li te gen yon detachman udmo. N ap raple ke komisarya sa a la depi epòk madam Duvier ki te premye minis kote ke bandi pote ale plizyè materyèl pnh e pami yo yon blende kote ke yo twouve materyèl sa yo kounye a nan men bandi yo. nan men gwoup ame yo. Tousuit gen ensidan sa a, kòmandman an reyini pou evalye sitiyasyon an e chèche mobil atak la. Gen yon sann desizyon ki pran kote ke enstriksyon pase pou ankèt louvri prese prese pou detèmine sikonstans atak sa a, fikse responsablite, egalman ranfòse sekirite nan zòn steril yo e defini yon mekanism ki kapab pèmèt ke popilasyon an idantifye Bey blende sa a e kote ke pnh la pratikman an eta d'alerte pou rekipere materyèl pnh la e egalman blende a. E ankò yon fwa nap solisite èd popilasyon an pou ke kòm dabitid e kòm yo toujou fè pou ke ansanm nou kapab lite kont gang ame e kont rezo ou fwaye de gang yo egalman rekipere materyèl e blende sa a. Donk sa vle di la nap pale de se kòman yo di l se machin oubyen kòman rele yo lè n di blende nap pale de kamyon wi blende se sa ki jisteman se sa ke w pandan w abitye wè yo kote ke gen de polisye kap ba yo fè entèvansyon sa vle di sa machin sa blende sa nan men mesye yo nan moman nap pale la jisteman e genyen yon zam tou yo di m ki rele negèv e ke yo ta pran tou nan baz la. Nou wè sa tou an sikilasyon, li pami materyèl yo. Jan nou di an, pou le moman n ap tann rapò rapò responsab pòs la pou ke nou ka konnen ansanm de materyèl yo e egalman jan nou di a ansanm de sa ke nou di yo, dispozisyon ki pran onivo Nasyonal la. Donk se yon ensidan grav sa a, pòtpawòl? Ekstrèmeman grav, jan nou di an. Nap swete an alèt ke sa k pase mennen ankèt sa a e se sèten ke dèk ke gen evolisyon a mwens detay nap an mezi pou n enfòme popilasyon an paske jan m toujou di an materyèl lapolis la pa senpleman pou polisye yo men li la pou kapab asire pwoteksyon asire sekirite popilasyon an sa vle di se pa materyèl lapolisye sèlman men se materyèl popilasyon an paske se ansanm de materyèl sa yo se avè yo ke nou sèvi pou ke nou kapab fè dè entèvansyon e pou ke nou kapab tou ale o sekou de popilasyon an dè ke nou gen posibilite sa a. Nou genyen nou genyen kontwòl polisye ki te sou plas yo? Konbyen viktim pami yo? Alò, pwèske dè ke nou di ankèt lan. e pou depi nou detèmine e fikse responsablite yo pou nou konn sikonstans lan e tou sa jisteman antre nan kad ankèt lan sa vle di gen de bagay m pa ka pataje avè w pou le moman paske deja gen yon ankèt ki an kou depi yè swa e suit a enstriksyon ke kòmandan chèf lan pase Frantz Elbé a e li se jisteman ki pral la ki pral la pou mennen ankèt yo a. Alò, men yo se suit yon atak sipriz ame, nou pa ka ale pou n ap di jantiman. Nou konnen tou efò tou ke polisye yo fè suit a sitiyasyon ke nou konnen pou le moman, nou konnen sitiyasyon trè delika. M panse ke o nivo polisye yo, se sèten ke popilasyon mande plis. E se sèten tou ke avèk le peu na fè le maximum. Men du manyè senplis na di ke jantiman non du tou pa. Dèkò. Mè mèsi anpil pòt pawòl. Ok, jist avan nou jan nou di tou talè a sitiyasyon trè delika men la polis bò kote pa li avèk le peu na fè le maximum e ankò yn fwa nou konte sou kolaborasyon popilasyon an e malgre tout sitiyasyon si ke ou swiv Nouvèl poste a nou lapolis yo nap wè tou gen dè operasyon ki toujou kontinye ap fèt nan dè zòn nou pa lese ale nou pa dizon lese ap konstate men malgre sitiyasyon an nap toujou fè efò bò kote pa nou an fonksyon de materyèl. Enspektè anvan w ale di nou non nou te li sou kont Facebook notamman. Enstitisyon polis la gen de operasyon kap miltipliye o nivo de Varreux pou pèmèt ke nou rive debloke Varreux. Nan ki nivo nou ye? E, jeneralman, janm di w lan, mwen pale avèk de done, e ou konnen ke lè w nan sitiyasyon parèy, ap toujou genyen chanjman. E swit a enfòmasyon ke w kapab jwenn, li mande jisteman adaptasyon. E bon, se sèten ke mezi sa yo te de deja dèke sitiyasyon an te rive, o kòmandman an te panche sou sa pou dabò pèmèt ke. zòn sa se yon boulwa de sekirite de manyè pou ke ponp a esans yo e kamyon yo ale kapab alimante de ponp yo se sèten si gen de difikilte oubyen si gen de pwoblèm ki rive n ap adapte nou o fur a mezi de manyè pou ke ansanm popilasyon konn arive fè sa. Enspektè, dènye kesyon m ta renmen poze w, te genyen yon blende. ke popilasyon te trè renmen Ti Magali ki te okipe plenn nan patikilyèman zòn Kwadèboukè ki te kòmanse bay rezilta e ki te kòmanse chase tou lanmò san jou nou tande ki prèske retounen Kwadèboukè. Eske Ti Magali toujou nan zòn nan? Ki sa k fèt? Kòman sa fè rive ke polisye oubyen gang yo rekòmanse ap pran fòs nan zòn Kwadèboukè? Alò, tèm ti Magali an, tèm afektif pou materyèl sa ke nou konprann ke ki pa t nan popilarize e tout moun se langaj sa ke w genyen e nou menm tou fò n teni kont de sa e materyèl sa toujou an reta e a savwa ke jodi an e gen rezilta ki kòmanse bay. popilasyon an bay a materyèl sa a ke nou menm tou nou teni kont de yo paske dèk y ap pale yo mande w ti Magali ti Magali alò se ansanm travay de policier sa yo ki ta bò cha sa yo t ap fè de manyè malgre danje malgre sitiyasyon pou n arive kòlte nou atake rezo gang sa a ki gen dè mwa e dè zane menm ap bay pwoblèm nan zòn sa a e nou konprann tou popilasyon wè tou travay tou ke n t ap fè tou men asavwa blende an toujou la. e wap konprann ke sitiyasyon yo e dè moman ke nou konnen de twoub tou sa yo li enpakte jisteman sou operasyon yo men pa kont operasyon yo toujou ap mentni e janm diw lan e al referew a jounal poste e al la polis yo nap wè o nivo kwadèboukè operasyon yo toujou ap kontinye e genyen e malerezman dè bandi. ki blese mòtèlman. Yonn nan operasyon yo se pwobableman operasyon ki te pèmèt nou repran kontwòl sou komisarya Tomasen 25 lan, men avan sa nou te wè lokal la abandone, polisye yo te kouri, sa vle di bandi yo nan yon premye tan te gen kontwòl espas sa a. Kisa bilan yo ye? Èske gen zam nou pèdi? E nou ap nou pral nòmalman nou te vle fè yon konferans de près sou ansanm de aktivite e ansanm de afè trete o nivo de lapolis e panse ke n ap kite l pou konferans bilan an e lè sa a n ap an mezi pou nou vin avèk tout detay men ou konnen ke lè w gen sitiyasyon sa yo ou swit atak de bandi ame oubyen de bandi sipriz e e ak swit atak de Atak sipriz, se sèten ke ou ap kreye yon panik de tout fason, men o fur et à mesure n ap fini pa pran kontwòl yo epi de manyè pou ke nou kapab pèmèt asire prezans lan e pèmèt tou popilasyon an bò kote pa nou avèk le peu le maten e le peu ke nou genyen pou ke nou kapab fè le maksimum an tèm de sèvis. E nan videyo sa a yo te di prizonye antouka moun ki te nan gadavi yo te sove. Ouvri selil lan fè yo sove. E pot pawol e bon li ka difisil pou di nou konbyen nou te gen nan zam sa ki se Negev lan. Men gon zanmi ki di mwen mande pot pawol la pou nou ki koman sa ye piske Izo mesye gran ravin vilaj de Dye yo te pran youn nan moman 12 mars nan moman operasyon ki te mal fini an. Yo dim tou gang ti makak lan ta gen youn nan menl kounya ti bwa gen youn nan menl ou ka Wi. Petèt m pa konn pou ti makak la men pou izo a li te verifye. Non, alon m raple m, m raple m epòk sa a e sa gen plis ke 1 an kote ke e jiskaprezan e e paran e e polisye sa yo, jèn polisye vanyan sa yo ki te riske vi yo pou yo bay popilasyon an sèvis, ki te riske vi yo malgre danje pou al libere popilasyon pezib k ap viv nan zòn Matisan an. Paske fòk nou di ke e tout moun k ap viv nan zòn sa a se pa de bandi e genyen. Gen eleman, efektivman, ki ladan yo ki anpeche gwoup oubyen popilasyon an vaki libreman nan aktivite li nan zòn sa a. Men nou rete kwè ke popilasyon rivren, moun k ap viv la yo se de moun pezib e se de moun ke nou toujou konte sou kolaborasyon yo pou ke ansanm pou ke nou kapab arive dizon fè de entèvansyon nan zòn nan e pèmèt ke lavi retounen nòmalman. E kisa sitiyasyon Kanaran an ye menm, pòtpawòl? Dènyèman genyen. yon gang yo tante enstale nan zòn nan alòske te genyen 4 gang deja ki t ap opere donk jodi a yo di nou gen moun k ap kouri kite zòn nan èske lapolis plizoumwen gen kontwòl zòn sa jiska la fito? Pierre Renel ou kapab temwen ke ansanm efò ke lapolis fè onivo Kadaran e ke l ap kontinye fè onivo Kadaran E pa twò lontan, yo te tante al enstale yon gang kote ke lapolis rapidman te rive e bata mesye yo e kote ke genyen pou pi piti 2 ki ta rive blese mòtèlman. Alò, alò, jan m di w lan, nan pwochen konferans nou gen pou n fè, n ap an mezi pou n vin bay yon bilan definitif sou ansanm de travay ke lapolis fè. Men pandan m konnen m pa p jwenn repons, m ap poze w kesyon an kanmenm, pòtpawòl, kisa lapolis gen kòm eleman enfòmasyon sou sa k ap pase Kanara aktyèlman la? E genyen plizyè eleman enfòmasyon kap vin jwenn nou, nap trete yo e jan pou lan o kou de konferans lan nap an mezi avèk tout e tout transparans pou ke nou pataje tout enfòmasyon yo avèk laprès egalman popilasyon. Mèsi enspektè. Konferans lan se a kilè? M te panse job pòt pawòl la pi fò. Wi m tande w m prezan man. Men sa fè depi 19 apèl m ba w la m paka jwenn ou m gentan fache wi. Eee m te nan yon emisyon an. Eee ou te nan lòt emisyon, bon pa gen pwoblèm map konprann sa. Mwen wè yon tèks ki di ke mesye a zam yo, yo mande amnisti, yo mande sesi, e anpòt 3 bagay wi, yo te mande la pou yo ta depoze zam. Ou pale avè yo pi souvan, eske tout bon vre yo pale sa? Si wi, kiyès yo di sa? Wi yo pale, se pa jodi a yap pale de sa non, se yon bagay yo pale toutan. Se pa paske gen pwoblèm sa non, se yon bagay yo te konn abitye pale men nou pa janm di l. Se pa nou k genyen desizyon an nan men nou, grenn bagay nou di e lè n pale avèk mesye yo nou genyen yon pwoblèm ki serye nan peyi a la, gen anpil moun kap mouri nan lopital, gen moun kap mouri swaf dlo, gen moun kap mouri lakay yo k pa ka deplase. Mwen panse genyen yon men leve. Yon koulwa imanitè k dwe kreye, menm jan mesye yo gen fanmi, yo gen moun pou yo fè yon koulwa imanitè pou yo wè kòman yo kapab ede moun sa yo k an sitiyasyon difisil, m pa di pou gaz al nan ponp non, se pa sa m di non, men fòk gon bagay ki fèt kanmèm an ijans ki pou ede moun ki nan sitiyasyon ki pa kapab yo, Romanes ou te ka malad, nenpòt moun ka malad ou al lopital. Nenpòt moun ka mouri la, nenpòt nèg k an difikilte la. Voilà. E mwen menm Romanè sa map di Bon maten an Koman yon moun santiw lè w te konn ap ankouraje nèg ame moun ap ba yo zam wap ba yo lajan Koman w santiw moun sa yo kap soufri moun sa yo kap mouri lakay yo Koman w santiw jodi an se sa m vle di. Mèt ak kounya kisa nèg yo mande 1 2 3 kisa yo mande la E mwen menm mwen fon komisyon an, mwen menm komisè Inosan e sou lòd kowòdonatè Edwin Florexill e sou tout lòd komisyon an, yo mande nou pou nou rankontre avèk yon komite ki nan zòn Lasalin nan. Nou pale avèk kèlke ladan yo, yo fè nou kèlke pwopozisyon men ofisyèlman si n di nou pa pale avèk nèg ame yo se manti men nou pa al negosye avè yo dirèkteman. Kisa yo t di nou nan komisyon kounye y ap pale avèk yo ka di di leta pou yo Di leta tel bagay pou nou. Kisa yo di? Radio Mega One. Yo di yo gen yon pwopozisyon ki an kou, yo voye pwopozisyon an ban mwen. E yo voye l, pa ban mwen dirèkteman, yo voye l nan komisyon. Yo bay komisyon an li. Yo bay komisyon an li pou yo fè, yo mande pou yo patisipe. Nan gouvènman an, yo mande tou pou yo patisipe tou pou yo retire avi drechèy dèyè yo, mande pou yo ba yo amnisti kòm yo konn abitye mande l, e bon bagay yo mande jodi a, yo m pèsiste sou sa. Sa e pa yon bagay, e pa yon nouvèl li ye paske se yon bagay yo toujou mande, e pa jodi a y ap mande l. Mennen kounye a, lè yo ba w sa ou menm, li rete avè w pou fè swivi. Kisa w ap fè, kisa w kòmanse fè deja? Radio Mega. Bon kou, paske Leta santral dwe rele nou menm nan komisyon an pou l pale avè nou. Leta santral pa janm ban nou anyen. E anplis, non sèlman an de kòb, e pa sèlman, pase nou menm nou gen dwa pou nou viv tou. Sepandan, nou genyen yon plan estrateji nasyonal. Nou te, nou te travay sou li. Alo? Avèk atansyon m ap tande w, Mesye Dorcénat. Nou gon plan strateji nasyonal la ki la. Strateji nasyonal la son mo ki gen task fòs, ki gen plizyè antite ladanl ki gen ministè enteryè, ministè de la jistis, gen tout ministè yo ki te ede nou avèk apui BINUH pou nou te fè sak rele strateji nasyonal la. Baz se estrateji nasyonal la si l te la, si leta te tande, leta santral te tande nou, l te mete l an aplikasyon, sa w wè k ap rive nan katye yo l pa t ap rive. Lè sa w ta p gen kontwòl katye a, depi yon bagay ap fèt w ap gen tan okouran e se mank de sèvis de ransèyman peyi a e leta tou ki fè mesye yo gen tan fè tout aksyon sa yo san yo menm yo pa okouran pou yo ta gen tan bloke l men sepandan sa gen tan fin fèt nou pa p tounen sou sa kounye a gen posiblite. Pou n al chita pale avèk mesye yo, fò nou gen yon fèy de wout klè 1, 2, 3, 4, leta di nou men sa pou n al fè. Gen anpil moun anndan leta a ki pale avè m pèsonèlman, k pale avèk lòt komisè yo. Men li pa fòmèl, nou pa ka fè l enfòmèl. Paske nou se yon komisyon ki kreye pa yon arete, fò nou gen yon jan pou nou respekte tèt nou, pou n pa al bay manti. E fòk sa y ap di nou an fò l sensè. E m ensiste sou sa, fò l sensè. Fòk son pawòl ki pa pawòl voye monte. Pa pawòl van. Radio Mega. Son pawòl ki pou klè. 1 2 3 4 men sa pou n al fè. 2 3 e lè sa a w ap gen yon ide e kòman w kapab ede moun sa yo k ap soufri nan katye yo. Gon bagay ou sot di la Dorcena m pot ko rive sou li. Se vre ou te yon ti kras parèt moral lè w ap di m kòman yon moun santi l lè l ap bay zam, kòman yon moun santi l lè l ap fè x y z. Men m te ka di tou, ou gen responsabilite nan sa a, dan la mezi ou ou te gen yon travay ou fè, ladan l ou di gen 11 fanmi k ap achte zam, voye bay zam isit, popilasyon an pa janm konnen l, ou sou kè popilasyon an paske ou pa janm di yo 11 fanmi sa a. Fon aksyon non tout bon vre jodi a, bay popilasyon an non yo. Radio Mega. E Romanes avèk Pwofesè Leonidas. Romanes, ou konnen byen. e m pa di ou pa zanmi m ou pran w zanmi kòmsi se zanmi m w ap chouchoute m pa gen bagay konsa men Romanes si ou ka di sa nan radyo m ka ba w otorizasyon ou mèt di sa ou ka eksplike kòman m ap viv jan m ap viv nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. e kijan m ap viv, kòman m ap fonksyone lakay mwen, paran m, fwaye m prèske kraze tout sa, tout bagay e yon seri de paske pa gen mwayen pa gen anyen. Jounen jodi a, pandansetan pou di m konsa, m gen 31 mwa lan leta yo pa janm ban m yon dola epi pou m kanpe la yon nèg k ap vann zam yon grenn zam ap vann 12 mil, 15 mil dola ameriken epi pou dim konsa monchè pou al site non nèg sa lan radyo sa se premye dose m pa ase pou avan jounen an pase pou poum fè bouton popilasyon an demen si je ve prezidan de la repiblik la ki te gen tout sekirite sa al mouri mwen menm m pa gen anyen lan menm poum wè pou dim konsa poum lage bay kòmantè sa se yon se pa fè m pat ka fèl men fòk gon akonpayman anplis ankò sa kap sòti yo pa bliye Romanès Map tou lanse mesaj sa maten an. M sot di nan radyo a la, m pat gen dwa di l talè a. Men, moun ki te konn ap pale avèk mesye, ki te konn ap ba yo tete a, lè a rive sou yo, baton an ta sanble chanje bout nan jou kap vin la yo. E sa se yon ti nouvèl m ba ou. Nan jou kap vin la yo, nan jou kap vin la yo nou pral wè sa n te konn ap pale yo. Nan èske kounye a zam yo ap chanje de direksyon, y ap pran direksyon mèt yo? Se vre gen de nèg k ap rete, men gen de nèg yo di monchè se yo k se dan ladwann, e yo k ap envesti atè a la, y ap fè ti arestasyon bagay konsa, e de sa w ap pale? Vanes, Tout nèg ki t ap finanse mesye ame yo, e nèg ki nan leta a tou k ap pase sou kote, pote ti kòb, pote bagay, pran bagay, e bagay sa a la depi sou prezidan Preval, e prezidan Aristide, tout moun pase nan menm bagay la. Toujou gon moun ki entèlokitè epi enstitisyon yo pa janm rive fè ka fè travay yo. Men yo nèg kap rele mesye yo ba yo konsèy pou yo fè zak pou yo fè tout bagay yo. Lè a rive e ba a la genlè ap rive sou yo nan pwochèn minit pou sènzè yo ale. Sa e nòmal tale tale tale pwofesè a gon bèl ti pawòl li ta renmen di w. Tande Dansana. Wi e Romanes. Ann sipoze jodi a ta gon posibilite pou ke. Pwofesè pale, pale plis ou, pale plis ou. Eske jodi a si ta gon posibilite kote ke ou menm, madanm ou, pitit ou gon posibilite pou ke n al nan lòt peyi eske w ap di peyi a 12. 11 fanmi ki responsab trafik zam ak minisyon lan peyi a. Radyo Mega. E se pa m pa sèl nan komisyon an, se nou 9. Fò nou tou lè 9 gen pwoteksyon, epi lè sa a leta santral di nou, men sa pou n fè, w ap wè l nan mwens ke, paske se pa yon bagay k ap dire tan, se yon bagay yo la deja, gen travay ki fèt deja, w ap pale de 11, li gen dwa 20 tou wi. Gen lwa 25 wi. An sa w wè la a jounen jodi a la a. E pwent iceberg la. Bagay la gaye. Tout moun te antre nan.